Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja nap swete ou pou pase yon bon moman avèk nou e surtout trè trè bon week-end. Vous qui êtes en Haïti, bon, je vous dis week-end casanier parce que l'ARIA vraiment piégé. Et pour ceux qui sont à l'étranger, eh bien, enjoy parce que même les nous nostalgie, mais faut que nous profitions de Sanap Vivre là parce que nous par contre combien de C'est parti pour une nouvelle émission. Michel Martelly. Soti nan silans li Pou fè yon deklarasyon maten an m pat fè twòp kòmantè paske je sè ke ebyen sèt deklarasyon sa pral sisite otan de kòmantè pa bò kote nèg kap fè politik pa bò kote anpil moun ki sou rezo yo tou. M te mande nou kisa nou panse de diskou ebyen deklarasyon de kèlke minit de Michel Martelly pour dire ke ekoute nan sa ki gen a wè ak asasina Jovenel Moïse lan li deside fè silans. Gen anpil moun ki di ke sa se yon silans konplis. E gen anpil lòt ki di ke ekoute, le fèt ke yo site non Michel Martelly, il a deside de faire silence, e byen la jistis ap fè travay li. Men ekoute, nan yon peyi tankou Ayiti, yo fò souvan konn tòde bra la jistis. Yo fò souvan konn fè sa n ta kapab rele obstakl ak avansman yon seri de ankèt jidisyè. Se nan sans sa, gen yon sitwayen ki pale, c'est un proche de Jovenel Moïse, Stanley Lucas, ebyen li menm pran abò Michel Martelly. Li di ke bon, e Martelly pat bezwen fè deklarasyon sa paske se kòm un coup d'épée dans l'eau paske yo te gentan sispèk tout moun ki enplike nan lanmò Jovenel Moïse. Tande byen kisa Stanley Lucas di. Li se ansyen konseye Jovenel Moïse an politik etranjè. Li dezapwouve deklarasyon ansyen prezidan Michel Martelly ki ta lese konprann li chwazi gade silans sou egzekisyon Jovenel Moïse. Spesyalis nan devlopman politik lan kontinye pou l di Michel Martelly dirèkteman enplike nan asasinay sila. Depi 7 mwa, Li menm avèk bò frè li Kiko Senremi ap fè tou sa yo konnen pou kapab bloke ankèt k ap mennen sou dosye sila. M pap pale anpil pou Stanley Lucas pask il a parle pandan 6 minit, écoutez il était ce matin à la rubrique article 19 au téléphone sur Scoop FM. Bon, swa al gade sou Facebook, sou Instagram, sou Twitter, sou rezo sosyo yo. Se salanbe pèp la salanbe Mateli. Se salanbe pèp la salanbe Mateli sou tout rezo sosyo yo pa rapò a vye bagay li sòti a an silans. Depi, depi ki lè pèp la, pèp la te konn goumen an silans? Depi ki lè Mateli te konn goumen an silans? Mateli, e pa mateli ki di ke li telman konn di betiz pèp la relel chawony se li ki chanpyon nan di betiz. Ou twouve nòmal depi 7 mwa mateli poko janm rele kont moun ki touye prezidan Jovenel Moïse? Ou twouve nòmal ke pandan 7 mwa ki sot pase a se Michel Mateli, Ariel Henry, Bertho Dorcé kap bloke lajistis pou prezidan Jovenel Moïse? Se Mateli kap bay Bèna Senvi lòd pou l sabote jistis pou prezidan Jovenel. Mateli enplike dirèkteman li menm a bo frè l nan touye prezidan Jovenel Moise. Jounal Washington Post, jounal e New York Times idantifye klèman Mateli kòm moun ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moise. Sa nou poko konnen eske misye enplike o premye degre, o dezyèm degre ou twazyèm degre. Men si se pou enplike nan touye prezidan Jovenel Moise, Michele ma ta la, Michel Martelly enplike ladan l. E se misye depi 7 mwa a bofrè l Kiko Sen Remi k ap anpeche lajistis vanse. E misye k ap peye kòb nan de twa radyo avèk Christine Coupet pou anpeche moun pale pou jistis pou prezidan an. Lè nèg, lè Martelly vin di pèp la fè silans, silans de kwa? Pèp la pral rele anmwe 7 fevriye. Paske 7 fevriye k ap vin la a, Non sèlman se 7 mwa depi nèg yo touye prezidan Jovenel Moise, bann asasen yo, sa pral fè 36 zan depi nèg y ap kraze enstitisyon peyi a. Lè nou te fè 7 fevriye 86, se pou n te gen yon demokrasi, se pou n te ka respire nan peyi nou, se pou n te gen lapè, se pou n te gen devlopman ekonomik avèk opòtinite ekonomik. Nèg yo sot pase 36 zan la a ap kraze enstitisyon peyi a. 7 fevriye 2022. Sa nou gen la a nan tèt Leta a, 50 mil fwa pi mal ke sa nou te genyen, nou te kraze kòm sistèm le 7 fevriye 86. Donk mwen m panse ke, mwen menm, kòm m tande gen pèp ki vle pran lari 7 fevriye 2022, s on sèl rekòmandasyon m ap bay pèp la, pa fè vyolans, pa boule machin moun, pa boule byen moun, al mare tout malandren yo. Tout malandren ki nan mafya jidisyè a, mare yo. Tout malandren ki nan mafya pouvwa egzekitif lan mare yo. Tout malandren ke manda yo fini nan paleman an, ki pwolonje manda yo ilegalman mare yo. Fòk peyi a respire. Nou pa ka gen yon leta nan 3 pouvwa leta yo li plen malandren ladan yo. 7 fevriye 86 yo te. Pèp la te kraze sistèm nan 7 fevriye 2022 pèp la pasifikman ou dwa al mare tout malandren yo. Bon e sanle nou wè e Rodolphe Dja yo nan sispèk kle asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse lan li te konparèt devan la jistis amerikèn bon e odyans la repòte pou yon trantèn de jou ankò letan pou Pou l prepare li. Kisa w panse de repò sa a? Bon, pou yon pakèt manipilasyon. Fò pa bliye ke Rodolphe Ja se yon enfòmatè ki t ap travay pou Diye. Kòman fè yon enfòmatè k ap travay pou Diye vin nan touye prezidan an menm? Kòman fè yon enfòmatè ki t ap travay pou Diye. Paske yon bagay k ap fèt la depi 7 mwa. Yo vle fè nou konprann kòmsi se de ti nèg tèt grenn sèlman. tankou Dimitri Hera, tankou Vincent, tankou nèg ki arete yo ki tiye prezidan an. Yon operasyon konsa pou al touye yon prezidan ki koute 20 milyon dola ameriken, ti nèg tèt grenn tankou John Joel Joseph, Badio Joseph, fanm tèt grenn tankou Wendelle Coq pa gen kapasite pou kont yo pou yo monte operasyon sa a. Depi 7 mwa, gon gwo jefò k ap fèt pou kache blan avèk milat Petyonvil ki patisipe nan touye prezidan an. Al gade twit 6 fevriye 2021 a 7h12 di maten ke John Joël Joseph fè. Gade twit sa a, li sou Twitter toujou. John Joël Joseph nan twit sa a li di li resevwa lòd Depatman Deta pou l al pran prezidan an le 7 fevriye 2021. Ki blan sa a k te ba l lòd la? Èske se blan tout bon oubyen e de milat Petyonvil ki pran pòz blan yo? Ou pa wè nou pa ka gen repons a kesyon sa a depi 7 mwa? Nenpòt ti jèn ki la a, ki sou Twitter, k ap tande radyo a maten an la a, Scoop Maten an la a, al gade tweet John Joël Joseph le 6 fevrier 2021 a 7 è 12 di maten. Kiyès blan sa a? De ki blan sa a Depatman Deta sa a ke misye t ap pale, èske se yon vrè blan, èske se yon fo blan? Nou pa gen repons a kesyon sa yo. Fò nou jwenn blan ki patisipe nan touye prezidan an. Se menm jan tou, lè nèg yo di ke se Diye ki di yo al pran prezidan an, le 7 jiyè. Kiyès ki fè montaj sa a? Nèg sa yo pa gen kapasite fè montaj sa a. E se pou sa m di w, lè w al gade atik Intercept, jounal ameriken ki sòti 13 janvye 2022 a, misye di w konsa ke nan atik Intercept la, jounal ameriken an di w e gen yon blan k bay kòb tou nan tiye prezidan an, planifye tiye prezidan an, gen yon blan k rele Ryan Grin ki bay kòb. Misye bay kòb paske gen yon moun nan Depatman Deta ki asire l ke gouvènman ameriken an dèyè l. Alòske nou konnen prezidan Biden pa nan afè tiye prezidan lòt peyi. Prezidan Biden di klèman ke lè yon prezidan eli pa le pèp, ki è le ka de Jovenel Moïse, li gen yon manda 5 an, fòk manda a fini le 7 fevriye 2022. Kwè menm nèg ki te pran pòz ke manda prezidan an tap sòti, tap fini le 7 fevriye 2021, kwè Youri Latòti semèn sa a nan tweet ke l fè pou l reponn Brian Nichols. Nan tweet lan misye rekonèt ke manda prezidan Jovenel Moïse tap fini tout bon 7 fevriye 2022. Donk jounen jodi a. Ou wè bagay istorik sa a Yves, si nou bezwen gen yon peyi, nou bezwen respire, nou bezwen devlopman ekonomik, nou bezwen stabilite, fò nou mare tout malandren yo menm. Bon mwen menm sèl sa ki te enterese m nan diskou Martelly a se te 20 22 a paske nou estime ke se yon moun ki pral fè yon retou an fòs an 2022 si ap gen eleksyon paske diskou sa fè m konprann ke se yon moun ki ta itilize lanmò Jovenel la pou w dedyabolize l nan yon premye tan, men ki pral yon ti jan mete l sou do l pou kapab vanse. Sa pral parèt anpe difisil paske eske pral gen yon veritab kolaborasyon antre Martine Moïse e 3 Michel Martelly? Eske pral genyen yon veritab kolaborasyon antre ou menm e Laurent Lamothe? Ekoute, ces gens là qui sont des jovenelistes, ebyen yo pral kanpe an fas ou Michel Martelly. Donk si w gen tan etidye tèren an pou w konprann kòman w pral fè kanpay la paske ekoute, Si les jovenelistes yo deside kanpe anfas Michel Martelly, pral gen anpil difikilte pou yon moun tankou Michel Martelly fè kanpay. E pi, mwa je panse ke peyi a rive yon kote se swa nou jwe au fair play obyen gon seri de moun nou di yo ekoute plas nou pa la, n ap refè sosyete a men ou mèt rete ayè menm lè ou pa nan prizon men n ap fonksyone san ou. Eske nou konprann? Bon, m gen lòt dosye pou nou nan emisyon sa a la a, kote ke, hum, dosye Moïse Jean Charles la, nèg yo kòmanse ap mete pawòl sou tab la. Eske se blan ki kòmanse ap fè pawòl sa yo? Ekoute byen, yo di ke nan dosye Moïse Jean Charles la, depòtasyon lidè pati politik Pitit Desalin nan nan peyi Dayiti pa imigrasyon amerikèn, li motive par des contacts douteux. Nèg yo gen dout paske yo jwenn kontak sou telefòn sitwayen an, selon yon atik ki sòti nan Miami Herald ki evoke yon rankont tou nan mwa jen pase a nan Karakas ant ansyen senatè Nò lan ansanm avèk yon sitwayen ki rele Diosdado Cabello, chèf kartèl dwòg nan Venezuela. Bon, Sa te kapab rive ke Moyiz Janchal te kapab gen kontak avèk sitwayen sila. Sa te kapab rive tou Moyiz Janchal pa konnen si misye nan dwòg. M pap defann pèsòn. Men poukisa se nan moman sa a pandan li sot fè toune an Afrik lan, pandan l ap kotwaye yon seri de peyi ki pa nan lèl Lèzetazini, epi se lè sa yo fè sa. E pi pa bliye tou, Moïse Jean Charles, c'est un leader politique. Donk, si sa te kapab rive, gon lòt fason ta kapab trete sa. Ou imilye yon leader politique. Bon. An tou ka tèt chaje. E m panse ke nèg yo tap toujou jwenn yon bagay, yon sòt de jimnastik politik pou yo fè, pou kapab montre ke, ben, sa yo te fè a, se kòm yo te gen konpasyon ankò pou Moïse Jean Charles paske yo te ka tou arete l. mete l nan prizon. Brèf, ann pase nan dosye ki konsène peyi Dayiti. Ministè Edikasyon Nasyonal ansanm ak Fòmasyon Pwofesyonèl, via Direktè Kominikasyon li, pwosede jounen vandredi an ak prezantasyon manm Komisyon Sansibilizasyon ak Edikasyon Risk Katastwòf. Li gen 10 manm ladan l, komisyon sila a, yon reprezantan inite jesyon risk ak dezas, yon reprezantan direksyon sante skolè, yon reprezantan lekòl nasyonal jewoloji. Komisyon sila a, ki kowòdone pa jewològ Claude Prepty, li gen pou misyon prensipal dirije entèvansyon ministè la nan sa ki gen awè ak sansibilizasyon kontre risk ak dezas nan lekòl yo nan peyi an. Se yon repòtaj avèk konfrè nou yo nan Radyo Telescope. Menas pou yon tranbleman tè fèt nenpòt moman nan peyi a reyèl e pèmanan lè n konsidere divès fay sismik espesyalis an sismoloji yo fè konnen ki travèse peyi Dayiti. Konsyan sou reyalite sa a, Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl jije bon pou mete sou pye komisyon sila ki gen misyon pou sansibilize elèv ak pèsonèl edikatif yo sou konpòteman yo dwe adopte. Kowòdonatè jeneral estrikti sila, lenjenyè-jewològ Claude Ti presize an espas sèlman 3 jou 90 tranbleman tè rive anrejistre sèlman nan depatman Nip. Donk si w fè yon total pandan 3 jou 24, 25, 26 nou gen apeprè 90 tranblemann tè ki fèt nan zòn Nip sèlman. Donk se otan de ti sekous k ap afekte nou paske jisteman ou te gen yon 5.5 e 5.5 lan bay tout replik sa yo. Donc, 90. Nan NIP solman, ou te gen 82 treblementè. Se ki ou prezente apèpè 85%. Donc c'est ça qui expliquait que, que, tout ce que ça a enregistré. Ou commission ça, c'est aborder justement le problème de vulnérabilité communauté éducative. Par l'éducation, l'information préventive, et ceci dans toutes les écoles, dans les 10 départements géographiques. Direktris an kominikasyon DGPC a ki twouve l nan Pwoteksyon Sivil enfòme enstitisyon sila pwojte òganize diferant seyans sansibilizasyon nan divès etablisman skolè nan peyi a. Se ap yon mannyè pou aprann elèv ak pèsonèl edikatif nan peyi a sou konpòteman responsab yo dwe genyen pa rapò a evantyalite tranbleman tè nan peyi a. Kisa egzèsis sa a te ye? Se te yon egzèsis kote nou t ap simile yon tranbleman de tè. kote nou te gen plizyè lekòl ki t ap patisipe ladan l, ke nou te kòmanse fè fòmasyon pou kò pwofesoral la, nou te fè fòmasyon pou timoun yo pou konn kisa pou yo fè si ta gen yon tranbleman tè ki t ap swivi de yon tsunami. Donk, aktivite sa yo pa t gentan fèt malerezman, men li pwograme pou l fèt nan mitan ane sa. Donk, san konte pou tout aktivite ke Pwoteksyon Sivil ap fè pandan tout ane a, malgre fèb mwayen nou, nou toujou eseye mete brigadye nou yo deyò, lè gen fèt chanpèt, lè gen mache, yo ale avèk pòt vwa fè sansiblizasyon. Nou gen tou pou nou ranfòse difizyon mesaj nou yo sou tout platfòm. Nou konnen Pwoteksyon Sivil se youn nan enstitisyon leta ki itilize anpil rezo sosyo. Donk, chak platfòm sa yo gen piblik sib yo. Responsab jesyon ris ak dezas nan ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl bò kote pa l anonse yon seri aktivite enstitisyon ap gen pou òganize notamman nan depatman sid la ki te viktim nan tranbleman tè lane dènye a. Bon, apre bagay sa ki fin pase nan gran sid la, dènye vag tranbleman tè ki sot gen yo, nou pral fè sansibilizasyon Kòm dabitid nou abitye fè li pou timoun yo. Gen yon bagay yo rele apui psikososyal n ap fè pou timoun ki panike nan lekòl yo. N ap fè egzèsis devakyasyon kontini dan tout lèzekòl atravè le peyi. N ap kreye dè selil de fòmasyon kontini an GED e a apui aspè dizon psikososyal E nou pral akonpaye yo tou pou yo tra pou n al lan lekòl yo pou n gade ki sa k pou fèt, ki sa k pou pa ka fèt, si efektivman gen lekòl ke timoun yo pa ka ret anba yo pou n pa kite yo ret anba yo. Pou nou fè de lòt chwa pou yo pou yo al lekòl. N ap ranfòse, kòm mwen sot di n la, tout batiman lekòl yo, n ap kontwole yo. Se sa, se wòl komisyon an tou. N ap raple komisyon sansibilizasyon edikasyon sou ris ak katastwòf la gen ladan l anviwon 10 manb. Chèf polis la pale! Frantz Elbé, Enben sa fè lontan li pa pale men ekoute, se nan kad yon aktivite puiske Direksyon Jeneral Lapolis Nasyonal Dayiti nan tèt kole avèk Asosyasyon Ansyen Etidyan Ayisyen Kolèj Entèrameriken Defans òganize jounen vandredi a yon konferans deba sou tèm Wòl laprès nan batay kont ensekirite, humm! Tèt chaje! Kòman pou ta apiye pnh lan? Plizyè jounalis, aparaman Bob Sepa ka pa la, tankou Clarens Renois, Roberson Alphonse, Sergino Lindor, yo pa mete Bob Se non mesye, nèg la pa vedèt, moun sa yo entèveni nan kad aktivite sila a, e nan diskou sikonstans li fè nan okazyon an Frantz Elbé di li swete pou konferans deba sa kapab premyè nan yon seri refleksyon pou ede popilasyon an pi byen sène problematik si la, nap tade Frantz LB. Je suis particulièrement flatté de me retrouver ici avec vous aujourd'hui pour lancer une le débat autour d'une thématique qui revêt un intérêt majeur pour toute la population haïtienne. Aussi, l'honneur me revient de saluer et d'apprécier à sa juste valeur la qualité des intervenants et celle de l'assistance invitée à prendre part à cet événement. Dans cette optique, préoccupé au plus haut niveau par la question de l'insécurité en tant que citoyen et aussi en tant que commandant en chef de l'institution policière, je ne peux que féliciter les initiateurs de cette activité. Il convient toutefois de souligner que dans les domaines sur lesquels s'étend le sujet, le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité et comment appuyer la police nationale d'Haïti. Sont si étendus qu'il paraît quasiment impossible de prétendre épuiser les questions qui en découlent en une seule journée. Donc, espérons que cette conférence débat ne sera qu'une première de la catégorie des réflexions publiques visant à aider les citoyennes et citoyens à mieux saisir la problématique. Mesdames, Messieurs, juste avant de prendre congé de vous, je rappelle que la presse a toujours été Il faudra compter sur son appui pour utiliser à bon escient l'arme de la dialectique dans la lutte contre la criminalité et éviter, dans la mesure du possible, des effets pervers. Enfin, je remercie l'Association des anciens étudiants haïtiens du Collège interaméricain de défense, spécialement le président, d'associer la PNH à cette initiative si louable. Sur ce, je déclare ouverte la conférence débat autour du thème « Le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité et comment appuyer la police nationale d'Haïti ». Cerner problématique, c'est vrai, mais Non pa ka kite ba yo anpire, nan. Non. Ah, euh, e, nou ka nan stad sene problematik, men padan la polis li menm tou, Clarens Renois di, pou kapab pi byen konprann fenomèn ensekirite a, fòk dabò genyen yon konpreyansyon reyalite sosyo-ekonomik e politik ki antoure li, e gen pratik politik, feblès Leta, valè ki kòmanse pèdi nan sosyete an, se tout bagay sa yo pou nou kapab chita pou we ansam. Anotande, yon apre lote, Guerli les riches, ensemble avec Clarence Renoir. Je suis honoré de me tenir devant vous en ce vendredi 28 janvier 2022 pour vous accueillir à cette conférence débat. En effet, comme vous le savez, la question de l'insécurité, qui depuis quelques années fait partie des grandes interrogations de société, a connu une nouvelle flambée difficile à comprendre elle devient un enjeu central du débat politique. Et sur ce point, tous les acteurs ont leur rôle à jouer. C'est dans cette perspective que la e en partenariat avec l'Académie nationale de la police nationale d'Haïti et avec le support sans faille de la Direction générale de la police nationale d'Haïti, se sont associés organiser cette conférence débat autour du, thème que vous savez déjà, et je, que je prends plaisir à répéter, le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité. Comment mieux appuyer la PNH Le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité, comment mieux appuyer la pnh? Mwen panse ke si si fè moun tò e a la polis e a la près si n ta rezoud kesyon densekirite a nan solisyon li a inikman la près e a la polis se pa sa pou mwen kesyon an ye pou konprann ensekirite a fò w konprann tout reyalite ki antoure l'insécurité. Je hein. vais rapidement énumérer quelques réalités que moi-même j'ai identifiées, que sans doute nous toutes l'avons identifiées. D'abord, l'éclatement de la famille. La maternité précoce, la maternité et la paternité précoce aussi. L'abandon prématuré de l'école. L'absence ou la faiblesse de certaines activités qui gagné longtemps social, côté jeunes, qu'on a des activités qui détournaient aux deux dérives qui ont entré là-dedans. L'absence ou la faiblesse de l'État, la parlé longtemps de faiblesse de l'autorité de l'État, mais aussi faiblesse ou absence de crédibilité dans l'État. Ça, a son problème que lié. La justice faible, ça a englobé toute bagaille. Le parlé de sécurité ou insécurité, ça, a deux prendre en compte. La montée des mœurs ou bien la perte des valeurs Tout sa yo pral alimante ensekirite. Donk se pa inikman lapolis e laprès ki gen responsablite de sekirite. Laprezans de nouvo byen de konsomasyon. Jodi a, telefòn selilè son sous densekirite l ye. Sa di yon moun ki bezwen gen yon telefòn, li pral vòlè pou l genyen l, donk li pral kreye ensekirite. Lè l genyen l, li posede l, li gen yon enstriman nan men li ki kapab jenere ensekirite. Òdinatè. Nan tan ke mwen menm mwen t ap leve jèn gason, pa t ko gen telefòn selilè. Donk Pa t ap gen sekirite nan domèn sa a. Pa t ko gen òdinatè alapòte de tout moun. Donk se de faktè pou n pran an kont. Dezaktivite kriminèl k ap miltipliye kounye a la a. Konsekans de la feblès de Leta, absans dan lè pò, lè ayewopò, eksetera fè ke gon pakèt bagay k ap pase antre sou nou, nou pa menm rann nou kont. Kisa popilasyon jèn nou yo patikilyèman ap konsome nan laprès? Ki sa k ap sot nan peyi etranje k ap antre la a an tèm de film, an tèm de feuilleton, an tèm de tout bagay? Ba sa yo se de kestyon pou nou poze pou nou pa pote responsablite ensekirite a inikman ankò in fwa san voulwa dedwane kekeseswa, lapolis nasyonal ou laprès. Epi, nou t ap etone si mwen pa ta di tou ke ensekirite a li jenere pa laktivite politik nan peyi a. Lè pratik politik ki gen nan peyi a, eleksyon toujou konteste, kriz politik, chanje gouvèneman avan tèm eksetera, tout sa yo alimante ensekirite.